Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon revandikasyon yo anpil pwiske a chak fwa mwen ouvè telefòn mwen anpil mesaj de moun ki tou patou nan mond lan k ap voye revandikasyon yo pou nou. Men ban m di nou, dirijan ayisyen yo, nou mechan, vrèman mechan, paske gen yon bagay k ap pase la a an Repiblik Dominikèn, panse ke nou alabaz de sitiyasyon sila a, e nou pa ta fè etidyan yo sa. Yè, mwen ap gade. Sou yon seri de videyo kote ke polisye dominiken ap bat etidyan ki ap manifeste devan konsila ayisyen an Repiblik Dominikèn. Poukisa timoun yo ap manifeste se paske genyen, m pa konnen kòman yo rele sa, men viza de sejou yo an Repiblik Dominikèn, viza sa yo ekspire. Yo pran paspò nan men timoun sa yo depi yon bon bout tan pou kapab renouvle viza yo. Tout paspò yo nan konsila a. Sa se enfòmasyon ki vin jwenn mwen. Lè timoun sa yo pa ka jwenn viza, or genyen viza ki antre nan konsila a, viza sa yo al jwenn ti mennaj, ti braseròs, ti boubout, Ti zanmi, etidyan yo menm lage 2 bra balanse. Genyen nan etidyan sa yo, lè imigrasyon rankontre yo, yo pimpe yo tounen. Genyen tou, yo oblije brase yo, yo toujou gen yon lajan pou yo bay. Sa vle di nou wè ke. Nan ki sitiyasyon etidyan yo ap evolye an Repiblik Dominikèn? Se poutèt sa, etidyan yo yo menm yo deside pran lari pou kapab fè tande vwa yo pou ke revandikasyon sa kapab rive pi lwen. Le Consul, Accusé dans cette affaire, ki se James Jules, kisa li fè? Li peye daprè. Enfòmasyon ki vin jwenn nou, plizyè ajan ki nan fòs de lòd yo laba a pou bat timoun yo. E sou yon videyo map gade, ta sanble gen yon etidyan ki mouri tèlman polisye dominiken bat li. Lè etidyan yo mande pou yo antre nan konsila a pou yo. kapab rekipere paspò yo, yo pa vle yo antre. Yo voye gaz, yo bat yo. Mezanmi si n ta wè de twa etidyan yo arete, kòman yo pran yo pou kapab voye yo nan yon machin nan dèyè yon pikòp? Bagay la rèd. Bagay la rèd. Se dur pou gade reyalite sila a. E finalman m di tèt mwen, sa Ayisyen fè y ap peye menm, paske se kòm si se tout mond lan ki di Ayisyen ou pa dwe viv anpè. E koute, timoun yo ap fè manifestasyon paske yo pa ka jwenn viza e yo voye viza yo nan konsila a, moun ki nan konsila yo fè afè yo avèk viza a. Sa vle di kiyès ki alorijin pwoblèm nan? Èske se etidyan yo? Èske se otorite dominikèn yo? Non! Se nou menm ankò nan konsila a ki pwovoke kriz sila a. Epi aprè nou ranje avèk otorite dominikèn. Donk m ta renmen mande moun ki nan konsila yo lè yap gade imaj sa yo, jenn sa ki ta sanble jwenn lanmò l, moun sa yo yo arete, yap voye yo nan dèyè pikòp la tankou esklav nan tan antikite. Etidyan sa yo kap pran gaz sou konsyans nou, nou pa di tèt nou anyen. Hey! Ayisyen nou twò mechan atò. Sa vle di nou ranje ak lòt nasyon pou touye Ayisyen parèy nou? Consulat James Jules Si sa map gade la yo se ta verite franchman lanati gen pou poze w kestyon paske dabitid lè yo pran nèg yo yal mete yo nan konsila konsa se bagay jènjan wi yal regle yo pa regle afè peyi. Se bagay jèn jan, al kouche jèn ti gengenn, al depanse lajan, al sou plaj maten midi swa, epi lavi fezan, epi etidyan yo menm! Ou lage yo a la boucheri. Se mechan. Nou pral tande yon deklarasyon youn nan etidyan yo fè rive jwenn nou, epi apre n ap tounen pou n kapab boukle. Banm nou men sak pase. Jodia nou tout te desann anba pou nal reklame. pou n al reklame paspò nou avèk viza nou. Ke moun konsila yo ap pede woule etidyan yo. Men nou menm nou te toujou pwojte de manifestasyon jis pou nou ka pa, pou jis pou yo ka ba nou yon delè. Men chak fwa nou desann anba, yo ba nou manti. Men toujou gen yon lis ki sòti, men lis ki sòti se son de braseros ki jwenn li, de moun ki pa menm lekòl, de fanmi yo se zanmitay yo ki jwenn viza. Men se fanm yo, madanm yo, mennaj yo, ti fanm y ap koupe anba anba yo, se yo k jwenn viza ki pa menm etidyan menm. Nou menm kòm etidyan, enpe patou, lè m di enpe patou a ki Santiago, ki nan domèn, plizyè domèn, medsin, enfimyè, enjenyè, e tou e de tou, eksetera, eksetera. Nou menm, yo te fè nou bay paspò yo pa òd alfabetik. Men pou yo remèt nou paspò yo, yo difisil pou yo remèt paspò paske lè chak lis ki vin sòti, se son de lis ke pa gen oken etidyan, pa gen anpil etidyan ou te sa ki jwenn viza. Kounye a la nou menm nou te deside al anba a pou nou t al pale avèk konsila. Men malerezman, konsila ranje avèk. Polisye dominiken yo li peye yo 25 mil peso pou ke li bat nou. Lè nou parèt devan nou mande nou mande dominiken yo pou nou antre pou nal pale a konsila, dominiken yo di yo pap kite nou antre. Yo pap kite nou antre. Konnya la konsila te di konsa e James Jules di konsa ansyen petro challenger se se e Jovenel Moïse ki metel sou pouvwa a ki metel nan konsil la poul te fèmen danl li menm il se kwa dè il se kwa le rwa, le rwa dè rwa e dè lyon de Santiago e sa l panse ke li ye, li menm sa l fè, li peye polisye yo pou ki pou bat nou. Kounye a, lè nou menm n ap revandike, polisye yo voye gaz, yo bat etidyan, yo ranmase yon douzèn etidyan yo mete yo nan prizon, jiska mentnan timoun yo poko janm relache. Jiska mentnan timoun yo poko janm relache. sou Yon revòlt ke nou tout gen rezon nou paske nou gen paspò nou nan men yo pou viza etidyan yo pa janm mete viza etidyan pou nou imigrasyon nan lari menmenmenmenm ap fè kòb ansanm avè nou imigrasyon anraje lè yo pran nou oswa yo voye nou ayiti oswa depi wè yo sou fè kòb yo mande nou 2000 a 2500 peso e ò nou gen paspò e ò nou gen paspò e gen anpil timoun ki gen viza touris sou paspò yo. paske yo te tande ke se viza etidyan ke yo ta bay pou yo te regilarize nou etan ke etidyan, pou yo te regilarize nou etan ke etidyan, yo te pote paspò yo tou. Men, kòm echanj, kòm rezilta ke James Jules peye polisye dominiken pou touye nou lòt bò a. E sa fè lèd. E sa fè lèd. Paske si nou nan yon peyi, paran nou ap depanse pou nou, nou vin lekòl, e ke stati etidyan pa pwoblèm nan pa sot nan nou pwoblèm nan sòti nan do nan dominiken yo ke nou menm nap revandike dwa nou paske nou gen paspò nou anndan ke James Jules peye 20 a 25 mil peso poul bat nou poul bat nou kòm etidyan e gen anpil etidyan gen etidyan ki dekonpoze anba gaz. Yo bay gaz, gen anpi gen etidyan ki pran e ke polisye dominken frape nan ka frape fè nan tèt yo, ti bout baton yo genyen an, frape fè nan tèt yo. Gen yon etidyan la kal koud, kal koud. Gen etidyan nan do jiska mentnan yo gen fyèv tèlman polisye dominiken frape yo e se yon vye imaj li ye e mwen menm premye peyi dan le mond antye ke mwen menm pa konnen. Franchman pito se yon lòt peyi ki te ouvè pou nou t al etidye. E m tande yo di konsa oh yo pral okipe Ayiti. Enben e pou mwen yo pou y al okipe Ayiti. Mwen menm nou menm etidyan nou pa genyen pwoblèm avèk pou Dominken men paske James menm te di konsa ke oh l ap fè nou ale jan nou kapab oh menm jan nou tann 5 mwa a. Paske yon paswa ap jwenn yon viza, paswa gentan gen 6 a 7 mwa nan menl. Yo di yo menm jan nou tann 6 mwa, 7 mwa, o nou ka tann toujou. Eske son repons yon swadizan yon konsil ki reprezante nou, eske se yon repons pou l ka ba nou? Men sak fèt la a, li endinye, e li endinye nou anpil, paske jiska mentnan nou genyen etidyan parèy nou ki nan prizon pou ryen. Pou ryen Polisye annik antre anndan Lè annik antre anndan James Jules genlè grame l Li kòmanse vide baton sou nou E ò oparavan lè manifestasyon te kòmanse Yo t ap pale avè nou byen pwòp yo te tande nou Antre l antre antre James genlè ba l yon òd Yon lòd Li kòmanse vide kou sou nou Gen yon polisye menm ki bay yon etidyon kout pwen nan je Èske sa se yon bagay Ke pou tout moun gade l Non E pa bagay pou tout moun gadel konsa. Nou nan yon peyi nap etidye, nou peye doub enpwesto, en, yon kay, kay la tap koute 4 mil peso deske se etidyan nou yo fè nou peye la 15 mil a 14 mil peso. Lekòl la deske se etidyan etranjè nou ye, yo fè nou peye kòb la 2 fwa la valè de dominiken an. Epi se konsa yap aji. Non non. Li pa fè sans. Jodi a m di w bagay yo mare, bagay yo myèl. E e e e e nèg ki rele James James Jules la, ansyen Petro Challenger e Petro Caribe l ke l te ye. Tout Ayiti l te konn ap li te konn devan ban pou l te fè e pou l te fè manifestasyon dèyè do Jovenel. E yo fè m konnen ke se defen Jovenel ki mete l sou pouvwa. Men il se kwa etre le roi. Pase moun nan konsil anba yo pap travay baz se monte machin monte fanm sèl sa yo pwòp yo te mèt gen madanm yo ayiti se monte machin monte fanm chak jou ou wè yo gen yon machin anba dèyè yo wap di se moun kap travay nan dwòg chak jou diferan yo yo gen yon nimewo plak anba dèyè yo men nou menm yo pa ba nou yo pa bay yo pa bay nou menm yo pa bay ayisyen sèvis menm pou wap fè yon paspò wal fè yon paspò premye fwa li prèske gen 1 an anba. Ou al renouvle paspo an paspo pou yo ka ba ou nan yon mwa yo di w yo di w nan 6 mwa e ò yo di w pa gen paspo ijan yo fè w peye 200 dola 140 dola ameriken men mezanmi kilè kilè moun kap gouvène ap ap pran ap pran konsyans yo menm yo panse lè yo sou pouvwa yo se wa yo se men yo pa konnen tou menm jan yo monte a yo ka desann yo tou non yo pa konn sa. Yo pa konn sa. Men de tout fason, de tout fason, imaj, imaj konsila ayisyen Santiago ap bay la, li pa bèl ditou. Li pa bèl ditou. Li pa bèl ditou, ditou, ditou. Pou son konsil, olye, olye ke pou pwoteje nou, menm si ke nou se etidyan sèt se vre, nou ka revolte nan sans, pou son konsil, olye ke pou, pou, pou pwoteje nou, Ou peye kòb anba anba pou yo tchwe timoun yo. Ou peye kòb anba anba pou yo bat timoun yo. Ou peye kòb anba anba pou yo ba nou gaz. Ou peye kòb anba anba pou yo frape etidyan yo, pou yo bwote, pou yo bwote yon douzèn etidyan nan prizon. E la preuve est grande gen videyo. M kwè ke n ap wè videyo yo kanmenm. E m ta swete mesaj la pase, rive nan zòrèy, e kòman nèg la rele ankò a menm, m bliye non l wi. nan zòrèy Ariel e minis lan wi Kòman l rele? E pa Ariel Sa k te la avan Wi Pou pou pou pou pou pou pou mesaj la pase rive nan zòrèy Claude Paske se te Claude Claude te kòmanse ede nou nan yon sans Nan foli prezidan l nan foli bagay prezidan l li vin lage nou Sèt nou pa gen prezidan Nou pa gen prezidan sèt se vre Men m konnen ke nèg k ap travay nan opouvwa Ayiti yo se pòch yo y ap jere. Se pòch yo y ap jere. Ayiti se yon peyi ki pa menm gen, Ayiti se yon peyi ki gen inivèsite men ou pa ka al ladan l. Tout se bagay ti fanmi, se ti bagay ti zanmi li ye. Men imajino ke si ke nou deplase n al etidye. Hein? Etidye n al etidye a se pou peyi nou n al etidye. Se pou nou ede lòt moun ki pa kapab. Epi se trètman sa, se trètman sa yon konsila ap fè nou. Akoz li gen, akoz paspò etidyan an ba zago l, nou mande nou paspò l epi se sa l fè. Eske nou tande li Ayisyen? Eske nou tande li? Donk nou wè ki sa Ayisyen ye poukò l ye la a. Nou pa anyen ankò paske tout kote nou pase Se kòmsi yo di nou ey! Nou pa ka viv la ankò. E se pwòp Ayisyen parèy nou ki alorijin de tou sa. Se grav. Se grav. M ap pwopoze nou gade kèlke videyo pou kou wè l ye la a, men sa ki gen vyolans yo kote polisye yo ap bat etidyan yo, nou retire yo. Kote jenn demwazèl sa a li menm, li tonbe atè. y ap leve li pou wè si yo ta al ba l swen. Nou pap tèlman kite w wè l paske nou konnen kesyon vyolans lan, YouTube pap kite l pase. Men kote nou ye? Men kachou kote yo mete nou? Ki nèg kap zonbi? Mwen Jomo ki mete sa nan? Jomo pa kite konprann se yon ligi wi. Jomo. Map di nou yon sèl bagay, mobilizasyon tèt dwat, nou pap kanpe, fòk nou jwenn rezolisyon avèk tout pwoblèm nou yo. Demen si Dye vle, mobilizasyon kout ke kout nan mouda Josilard. Fòk nou jwenn rezolisyon. Bon mouche. E nap mande pou tout timoun ki, ni timoun ki jwenn viza yo pou yo pa, pou yo pa lage sa k pa jwenn viza yo nan mouvman an, pou kont yo nan mouvman an. Donk fòk nou menm ki jwenn viza a tou, nou kontinye sipòte nou paske nou menm ki la gen anpil ladan nou ki jwenn viza a tou ki te chwazi vini. M panse si sa ki rive a, si nou te gen yon 300 ou 400 moun avèk nou, m pa kwè yo t ap gen ase fòs pou y al vini. Donk fòk nou